Bonjour bonsoir la famille avèk menm plezi a nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Men pour cette emisyon on va beaucoup komante paske se ti lapli k pral pale. Ti lapli pral pale m panse ke se youn nan moun lè l pale gen anpil bagay pou kapab soulinye nan sa lap di. Ebyen ti lapli a parle sa date de 2 jours et il a parlé d'or kòm toujou. Ebyen fòm di nou ke depi kèk tan la genyen inisyativ ki pran pa bò kote yon seri de grandon, des notables au niveau de twazyèm nan sètadi la twazyèm sikonskripsyon de Pòtoprens, pou kapab pèmèt ke lapè retounen o nivo de Matisan. Men Matisan m ta kapab di se bastyon batay la, men batay la li se yon batay triyangilè, sètadi Vilaj de Dye, Gran Ravin epi Ti Bwa. Men Gran Ravin avèk Ti Bwa nou konnen istwa sa se yon bagay ki date depi dèzane. Nèg yo te fè lapè, yo pase lapè anba pye, e pou kouwèlye la a, se kout bal ankò. Ebyen komite a gen anpil notab ladan l, komite a chita pale avèk Izo, komite a pale ansanm avèk Ti Lapli, e komite a pale avèk Krisla. Nou te vini avèk tou le twa foto yo kote ke nou te fè yon diferans pa rapò a la priz des images paske nou te di w ke Krisla li menm se pa yon one man show se pa moun ki vle vann tèt li donk ou wè jan l te poste nan foto a brèf sa se de peti detay men poukwa li la la grand kesyon kon se poz eske senple demach sila notab yo inisye o nivo de twazyèm nan sa sifi pou kapab pèmèt ke nèg sa yo yo antann yo. Kesyon wi map poze. Si non, gon bagay an plis ki pou fèt. Paske depi byen lontan, genyen yon seri de revandikasyon tout a fè patikilye. Paske banm di w bagay, si leta pa asime responsabilite l, ap toujou gen gang, ap toujou gen bandi, e ap toujou gen ti jèn ki yo menm ap antre nan kleng nan, epi a chak fwa yon bandi mouri, genyen nenpòt 10. ki la pou kapab pran plas li. Donk leta gen anpil bagay pou l fè. E batay pou kapab retire zam nan men jèn nan peyi a la jounen jodi a, se pa yon bagay fasil. Se sa k fè w wè a chak fwa ti lapli pale, li pa sèlman rete nan pwoblèm nan, men li menm li toujou renmen ale an pwofondè pou kapab di ekoute vwala se kil fo fè. Pa egzanp, nan pwochen emisyon m pral fè, m pral vini avèk yon sipriz pou nou. Yon nèg nou konn wè anpil sou chanèl la. Men li di w ke li fin fè klas li. Bon m sezi wi mesye. Misye fini. Li fin fè klas li epi li di pa gen anyen pou l fè. Li oblije kenbe zam nan. E jounen jodi a la, zam nan rapòte l anpil bagay paske depi l pete yon kout bal, bòs li gen tan konnen se kòb li di l pa genyen, yon san mil goud tonbe. Quel business! Wè! Sa vle di, gen anpil nèg, se tantasyon sa yo gen, yo oblije antre. E gen de zòn ou leve, w ap gade pwoblèm w ap fè fas, epi w ap gade dèfwa yon zam konn dòmi tou pre w la, ou di, waw! Tantasyon pi rèd. Ki sa w fè? W ap goumen a dignite w? Oubyen w ap bay dignite w rezon sou espri mòtifè w la? Se ansanble de kesyon sa yo ke nou menm nou vle poze. Men pou sa ki gen avèk lapè a, ebyen la a m ta kapab di gen yon gwo pwen dentèwogasyon. Gen anpil bagay ki pou fèt toujou, tankou jodi a la ou wè gen travay ki fèt sou wout la, felisitasyon men ekoute, mwen je pons ke sa p ap rete la sèlman. Si yo rete la ebyen, w ap leve yon bon maten ankò w tande batay pete. Nou pral pèmèt ou tande Ti lapli kap pale epwi nou menm nap tounen poun kapab boukle. Mwen vle salye tout moun maten an Mwen vle di tout moun bonjou maten an la Kòmsi mwen vle yon grann mwen vle fon ti kòmantè avèm Mwen tout moun konnen kapwal lapli mwen fè silans mwen pa pale Mwen ta plis vle kòmsi opinyon piblik la swiv tout sa kap pase Mwen pa vle pale maten an pou pi bon. Menm jis moun komsi tap viv nan peyi a m ta vle komsi nou pran ti maximum konsyans pou nou wè paske m wè tout moun gen tò nan peyi sa pa gen moun anbann ki pa gen tò nan peyi a. Gen yon sèl grenn bagay, maksibenn konsyans la anba men yon grann li touche, li touche nou jounen jodi a. Tout tip de moun, moun ki sou rezo sosyo, moun ki nan dyaspora, moun ki nan politik, moun ki nan kòm si ti jèn geto nou yo, k ap fè geto menm jan ansanm avè m nan, m panse nou tout son sèl nou ye. Se sa yo aprann nou kòm si pou yo fè nou youn touye lòt. Komsi nou pa konprann. Sa vle di ki lajan fè ti nèg mache. Men nèg yo pa panse konprann devi madanm yo, devi pitit yo, devi fanmi yo tou. Paske depi wap panse devi moun sòt wap panse devi yon sòlda tou. Espesyalman m plisk vle pale a leta peyi m plisk m vle pale a kris la tou. Kisa m ta vle fè nou tande jounen jodi a. M pa di nou grenn bagay komsi. pou moun Kafou, pou moun k ap travèse nan blòk Matisan. Sa k ap pase nan Matisan an, kòmsi li pa de, kòmsi li pa depan de yon moun pèsonèlman. Sa vle di ke li depan, sa vle di ke mwen menm, nou tout nou ta viktim. Sa vle di m ap viktim ladan l, Izo ap viktim ladan l, Krisla ap viktim ladan l. Tout tip demann mèt ap viktim ladan l. Leta ap viktim ladan l. Mwen menm m gade kòmsi mwen ta vle pote yon ide. Jodi a m wè gen yon pakèt moun k ap preche lapè. Mwen menm, tout moun konnen jous, m la pou lapè. Men fòk m di tou, volonte lapè a m poko wè l. Moun yo gentan pap vini pou nou vin fè lapè apresa pou nou tande moun yo nan pwoblèm pi rèd lè moun an kòmsi ta wè yon nèg ti lapli li pete kouri nan gwo lantre kay la al kache moun an wè yon moun krisla li pete kouri lal kache moun an wè yon moun izo li pete kouri lal kache si nou pale kòmsi ti jèn a zam e nou t gen zam jounen jodia se pa pèp la t mete nou goumen e sa k fè m pa gen bagay mwen pa janm renmen moun di. Tout sa pèp la vle l vle l tou. Non. Ki sa pèp la vle? Pèp la pa t vle goumen an. Bon goumen fèt. Li pa depan de pèp la. Li depan de nou menm ti jèn geto. Si jounen jodi a, mwen menm Ti Lapli m pa gon maksibòm konsyans lakay mwen, Izo pa gon maksibòm konsyans, Iza pa, Krisla pa gon maksibòm konsyans. Kou mwen ta vle nou twa gwoup sa yo k ap goumen an, kounye a pou n ap preche lapè pou n di moun yo tounen lakay yo? A ki desizyon nou pral di moun yo tounen? Jounen jodi a, tout moun sa k ap pale a, vrèman anvi nou gen yon sansiblite pou popilasyon an. M wè volonte nou gen pou popilasyon an. M wè yon bann kòman tout moun yo ap soufri. Men, jounen jodi a, fòk ou konnen, nou se twa gwoup ame k ap konte kòn nou. Jounen jodi a, di antan kòmsi, si Krisla pa pote yon mesaj pou popilasyon an, e sòl, tout tip de sòlda k anfas yo tou, ni nan bò Izo, ni nan bò. Ti laple di lanmò Kris la ki pou tande Kris la pale, voye yon siyal pou popilasyon an, nou voye yon siyal pou popilasyon an, nou di men kisa nou pral fè pou nou rejwenn popilasyon pou yo tounen, pou yo reprann pou yo tounen nan blòk yo. Nou, sa vle di pou moun ki vle tounen nan blòk yo. Sa vle di nou t ap fòse moun pou nou di bon reprann, tounen lakay ou. Men jounen jodi a. Nou pa fè okenn entèvansyon kòmsi ki pou demontre yon volonte. M ta vle di nou menm k ap pale jounen jodi a pou lapè, eske nou konprann n ap pale jounen jodi a a yon maksimòm konsyans, konfyans oubyen nou pa pale a yon maksimòm konfyans? Dayè, Pou w antre nan yon batay pou w fè yon batay, m panse fò w gen konfyans. Fò w konn kote w prale, kote w gen pou w rive. M tande yon pwen, gen anpil moun ki reyinyon sou reyinyon pou lapè. Men, jounen jodi a la a. Dapre tande wap tande ti lapli pale, izo pale, men Christa pa janm di yon mo. Eske nou menm kap preche lapè sa jounen jodi a, si Christa konn la vin veye yon nèg mwen, li fizye l li pran manch long mwen, sa l pral di? Li fizye yon pran nan 2 nèg yon 4 nèg mwen, li pran 4 manch long de mwen. Sa m pral di? Kounya goumen an pral nou goumen. E nou menm ki kòm sitwayen te lan kad la pè nou ta konnen nou asire, sa ka vin rann nou kont nou viktim tou. Tout bagay sa yo pran fòk nou mete yo sou kay la anvan li detèmine. Lè pou n fè yon lapè bò katredal, apre sa anvan pou toujou gen gè. Nou ki toujou konn preche lapè nou fè lapè toujou gen gè. Wap wè pi fò lapè nou fè, Nèg ti bak toujou kraze yo. Wap wè Luc Milton se fon lapè pandan gen pwogram Palermo, Ti Chanèl, Nèg anprann apre pandan nèg parèt yo vide bal sou Wilkens. Wap wè anpil lòt lapè ki fèt ankò nèg yo toujou kraze l. Jounen jodi a si kòmsi gen anpil nèg nan Genève kap pale yap di Ti Lapli fè tout sak depann de li nèt. Pou nou wè pou gè sa pa ta rive la. E nou toujou di si gè sa rive la, l ap se yon gè Matisan bloke. Pase sa k fè l ap se yon gè Matisan bloke, paske nou gen yon Leta ki pa gen kapasite pou l jere kad Leta l. Krisla pran tout blòk Matisan yo, tout se kote Leta. ta sipoze ap bay popilasyon an sekirite krisla pa al gen plan yo pa gen moun ki di mèd ou konprann se apiye krisla se bay krisla glwa se ba krisla onè nou gen san fontyè la ki ou konprann ki revyen a krisla kisa krisla fè ou konprann krisla kase l. Kris la fè fè a boul nan 25 ap tire sou machin li fè a boul nan 23 lap tire sou machin eske nou wè leta nou genyen la jounen fòm leta nou genyen ki gen fòs kote jounen jodia eske ou wè gen leta ki ateri nan bwen sa al kraze kay wè valè moun ki mouri devan san fontyè chen ap manje eske wè jounen jodia ou wè gen entèvansyon k fè pou moun sa k mouri a ou wè yon grenn politik nou fè. Nèg yo ki nan labou nan 23, yo wè devan Matisan 20, yo wè devan Matisan 20, Matisan 15, Matisan 5. Sa yo fè? Lè gen moun, lè cha, lè gen pil machin devan cha yo devan, nèg yo itilize yon teknik pou yo fè politik, yo fè nèg nan labou yo tire, an favè se nèg gran avin ki tire, cha menm voye bal sou machin yo. Voye bal. Kote cha voye bal, kote moun mouri. Moun ki mouri sa si moun sa yo gen paran, si moun sa yo ta vle li pou vini fè entèvansyon pou pran mò yo, chat tire dèyè yo. Men si moun yo pa pale sa menm, konnen moun yo mechan, moun yo mechan atèt yo anpàn, plis moun ka viktim. M panse lè moun yo anpàn ap viv fenomèn sa, ou sipoze pale, ou sipoze bay mesaj sa anpàn pou kòmsi pou nèg la ka redwi pou l pa fè sa ankò. Men yon ti bi reprann gwo ti bi sa. Fanm ansent pran bal. Timoun reprann. Timoun pran bal anndan vant fanm ansent lan. Eskiz mwen men jodi a sa yo di yo tounen gran avil. E pou kiyès ki fè l cha? Konprann kiyès yo bay pot cha yo pote. E nèg gran avil, nèg vilaj yo bay pote l. Kounya la jounen jodi a la. Epa Krisna, sa yo fè? Ou pa wè Krisna kouri bloke Fontamara? Pou moun ki pran bal nan tibis li mouri la nèg yo ap tiye moun pou yo fè politik ki enterè nou genyen pou nou desann matisan se bal nou pral voye pou sou machin a ki enterè si nou bezwen yon bagay kòmsi matisan nap met pye nou atè nou pran nou nal prann men nou pa gen rezon menm kòmsi nou pou nou machin ap pase pou nap voye bal sou li kòmsi moun touye moun an favè pou kisa nou pran kisa nou pral defann kisa nou pral defann nan nan sa nap fè a. Bref. Mwen menm, sa mwen kap pase nan peyi a la, leta a aprann kòm si, map pale de leta a kòm si ki gen fòs kote, kòm si ki pa vize de peyi, ki vize de enterè yo, de pòch yo. Map map pale tou pou anpil moun tou, kap di boujwa santi, boujwa santi, e konprann, ki pa janm wè ou pran ki kote yo met tèt yo. Se yo ki foure tèt yo la. Ban m di nou yon grenn bagay. Nou menm pèp de moun, kòmsi k ap pale, k ap joure boujwa santi yo. Nou pa janm konnen pou nou met tèt nou pou nou di tèt nou santi. Nou toujou di boujwa santi. Ki sa k boujwa? Boujwa se yon ta de moun ki vin fè biznis nan peyi a. Ki ini yo dabò pou yo peze nou paske yo wè nou se yon bann, nou pa konn istwa nou, nou se yon bann egare. Jounen jodi a, se kont boujwa sa politisyen yo pran pou yo fè kanpay pou y al nan eleksyon. Men lè w pran kont bèt boujwa nan men w, se tou nòmal lè boujwa mande tout bèt dat ki ka fè sosyal yo tou nòmal pou w ba li. Lè boujwa mande kòb l ap rete pou l fè biznis. pou peze pèp la, peze pèp la e tounen mal fè bay li paske jounen jodi a li envesti nan ou kounye a politisyen ou menm kounye a menm politisyen sa yo jounen jodi a aprann ki poko gen enterè nan boujwa yo se menm yo menm kap di boujwa santi e pi devan se menm yo menm ankò ki pral pran kòb nan men boujwa santi a ankò pou yo fè kanpay jounen pou m sa vle di ke pou m te montre w. Kote nou menm pèp la nou met tèt nou nan sitiyasyon ke nou ap viv yon politik ke yo pran tout moun nou genyen dirijan nou pa anmezi pou yo fè politik Ayiti. Ayiti gen twòp ti grangou. Yon peyi konsa, yon peyi k ap soufri nan grangou, kote ou wè yo pran nan peyi ka, peyi sa ka fè politik? Bon, m plis avanse toujou, kòm se zo sa m ap di ki touche m. Lè n ap gade kòm si pwoblèm Matisan, lè n ap gad kòm si pwoblèm k ap pase tout lòt kote ki gen zam, nou pa wè se ti nèg, mesye nou pa wè se ti nèg geto toujou bay pote tout chay yo? Ou pa wè lè nèg yo antre kòm si yo vin fè biznis yo nan peyi a la, yo fè tout bagay yo, kiyès yo bay pou chay yo? Ou pa wè nou menm yo bay pote yo? Yo pa kwè nou menm jounen jodi a pou nou ki pou ini nou dabò. Depi nou ini nou dabò nou konnen ke nou pou nou menm nou pa gen okenn rezèv, se geto nou genyen, se geto nap fè. Si nou bezwen fè konkou jounen jodi a, se nou pou met tèt nou ansanm pou nou fè konkou wi. Pou nou lakay kiyès kap pi bèl wi. A politisyen yo wi. Map di nou grenn bagay. Krisla, si w vle fè yon bagay pou popilasyon an vre, si w renmen popilasyon an vre, si w sansib pou popilasyon an vre, si w sansib pou sòlda yo vre, kote anpil sòlda jounen jodi a k ap goumen jounen jodi a la, ki antre nan yon kad reyalite, ki pa konnen sa k ap, ki pa konnen anyen nan anyen, men jounen jodi a la, bagay la vin di anpil. Bagay la konplike anpil. Sa vle di ke mesye. E nou t gen zam nan men nou. E pa pèp la t gen zam nan men nou. Mesye nou t met tèt nou ansanm menm pou nou fè yon dyalòg ki sensye menm tout peyi a tande l mesye pou nou fè popilasyon an pou nou antann pou nou fè yon lapè san ipokrizi. Men di tanzantan n ap fè ti bagay kache n ap voye moun devan vin chuichri chuichri apre sa anvan n pi devan lè nou gen lè nou pral jere enterè politik nou si pati sa pa bon pou nou sòt an di a tout pou leve yon goumen menm politik sòt an di yo antann k ap di yo antann Menm moun k ap vin preche lapè yo, jounen jodi a yo pral preche vyolans. Ann fè yon bagay jounen jodi a antann k ap manbo popilasyon an avèk moun sa kòmanse preche lapè yo pou n met tèt ansanm avè yo ann fè yon dyalòg kòmsi ant nou twa oubyen nou kat la antann nou fè ant nou twa oubyen nou kat bout ki nan twazyèm nan ann fè yon dyalòg ant nou kat la. Pou n wè ki sa nou ka met sou tab la pou n chita ansanm pou n pale, pou n pou n antann pou n rejwenn Matisan ankò. Mesye sa vle di ke pou modèl leta sa nou gen la a, modèl leta sa pap fè anyen pou nou, ke itilize nou nan men mesye. Menm ti grenn polis yo wè yo melanje ansanm avè nou, itilize ap itilize nèg yo mesye. Nou pa wè lè nèg yo moun, nou pa pran egzanp mesye sa k te pase anndan vilaj la ti mesye. Tankou nèg nou pran nou vin melanje poun vin kraze kay popilasyon an la e kay nou tap kraze anndan vilaj la nou te mouri anndan tou fòn konn sa tou wi fòk nou wè sak tap pase la epi nou te pi wo pase nou wi men kounya jounen jodia mesye li lè li tan pou nou reflechi bagay yon lòt fason li lè li tan pou nou panse bagay yon lòt fason mesye di antan yo pran nou rete konsa nap fè bagay yo konsa konsa la nou gen fòs kote nou pap janm fè peyi non se m te di nan bagay fòs kote sa. Nan bay fòs kote sa a, yon lè gè a pral leve Lasalin, l ap leve Bèlè, l ap leve fò, l ap leve yo tout nan kwen, tout nan kwen vil la nèt, e l ap leve tout andeyò yo. Men jounen jodi a wè nou wè l. Sa vle di pi devan mesye, si n ta pran reskonsablite nou mesye, kòmsi pou n chache yon chanjman pou ti nèg Geto, pou n kanpe yon fòm, yon enfòmasyon militè pou tout, pou n antre anndan Geto, pou n bay ti jèn sa yo enfòmasyon. Pase nan tout geto pou n pasifye geto, pou n met geto yon lòt fason mesye, pou n akadre ti jèn sa yo nan leta. Gon kantite nèg k ap kenbe zam mesye ki nan chomaj men, kantite nèg k ap kenbe zam ki nan chomaj mesye nan peyi sa la, plizyè ti jèn gason k ap viv nan geto mesye, tout se ti nèg ti jèn ki nan chomaj, tout se ti jèn w konprann, si ta yon moun de twa grenn. Di Londini, si ta pran Victoire Grenn, Victoire Grenn nèg kòmsi jounen jodi a la ki anndan Vito k pa kenbe zam, monchè sa di anpil. Konnen yon zanmi gon ti konobi, l ap defann li oubyen l gon ti bisis. L ap defann li k fè l pa kenbe zam. Pou kantite tout pi fò geto nou gen la mesye si n ta di n ap detui yo pa nou p ap kite moun nan peyi a ankò non mesye. Se leve yon lòt nasyon nou vin met nan peyi a mesye. Se met yon jounen jodi a la mesye. Si nou bezwen fè peyi nou gen yon lidè ki vin kanpe ki dil se lidè san ipokrizi ki dil renmen popilasyon li renmen pèp se met yon enfòmasyon militè kanpe pou ti jèn geto wi poun wè kòman nou ka pasifye geto poun met geto nan yon lòt sans pou nou aprann fè yon lòt batay poun wè sin ka gen pi mesi tout sa nap fè yo la apèn tande yon prann premye minis moute yon prann li pral sesi li pral selòt bon esal te ye vre. E sa l te ye vre? Bon nou vwe je n nou wè nou wè anpwen nou tèlman fè nou fè nou fè nou fè nou fè twòp nan peyi a nou wè menm prezidan mouri nan peyi. E nou menm k ap vin pale lajounen jodi a la se yon sèl grenn bagay n ap di nou fè afè nou pwòp. Peyi a gon je sou li anpwen fòk nou konnen gen Bondye gen limen nou pa ka pran peyi a anpwen pou n di anpwen nou ka sesi nou ka se lòt bò. Yon lè m te tande Jovenel t ap pale l te di konsa bandi pa gen lòt kote l ka ale e nan semityè nan oubyen nan prizon. Yon prezidan pa, li pat janm di yon prezidan, li pat janm panse a tèt li non pou l te di yon prezidan ki kote prezidan ka ale non. Mwen pat janm panse a tèt li non pou l te di men kote l ka ale. Men jounen jodi a w aprann, prezidan an aprann li anba tè li menm. Li pa lan prizon men l anba tè. Sou kenepòt fòm menm ke l pat anba tè l tap lan prizon tou. Pase pou kou, reprann pou koripsyon nèg sa yo fè nan peyi a, w aprann sou kenepòt fòm, w aprann. Sa vle di ke li tap sibi yon atak kont menm nan peyi a paske. Tout moun kap mouri nan peyi yo la men je Bondye pa fikse sou yo tout moun kap mouri nan peyi ya lan anprann yo pa branche yo anprann non bòch yo pa wè gon bòch lan anprann yon pati nan ginen kap viktim tou tout sa yo anprann li pa li pa fè efè tou anprann sou jovenel tou tout fè efè sou jovenel tou fòk nou wè jounen jodi ya lè ou son chèf Non nou komanse met komanse met dlo nan dive nou ann fe ann anprann ann kouri ba yo mesye pou nou we si nou anprann nou ka fon chanjman peyi me pa chanjman peyi anprann di anprann nap nap kouri de yon group moun pou nou kite yon group moun si nap fe chanjman peyi anprann nou bezwen tout moun me konsa pandan nou bezwen tout moun nan tou gon tab de bagay fok nou fe yo tou San ipokrizi. E nou nou toujou ap dil. Menm nou menm nou konn ap dil nan politik pa gen èlmi. Menm de ou pa sa vle di ke pou li nèg kap fè politik son yon enterè yap defann. Gen nèg ki gen enterè politik, gen nèg ki fè politik yon pwen yon fason pou pou menm de tjou pou gen pouvwa. Men m ta vle nou reflechi wi. Nou reflechi pou nou panse ba yo mesi pou twazyèm nan. Anpàn leta peyim kout bal pa vin rezoud ankenn pwoblèm la si nou panse kout bal kap rezoud pwoblèm la nou fèt kare gen viktim nou fèt kare anpàn vèse san menn kout bal pap rezoud pwoblèm nan la pwoblèm sa la e dyalòg kap rezoud li dyalòg se vre kap rezoud li anpàn nèg ki kwè nan tèt li anpàn ki kwè ki gen kwayans nan tèt li anpàn kap chita anpàn ak ti jèn nan anpàn pou pataje ide pou nou rezoud pwoblèm nan la wè se kòmsi jan nap di nap fèl la la. Vin dwat vin dwat vin dwat ayiti mesye vin dwat ayiti sa nap fè a la m pa wè anyen prezidan mouri pou 1 nou gentan moute nou fè deklarasyon pou 2 pou prezidan sa vle di ke nou demontre nou peyi gagòt li ye tout moun vin fè gagòt. Kisa w note pa rapò ak deklarasyon Ti Lapli a? Kisa li di ki enpòtan? Ebyen pou mwen m note anpil bagay. M'attendez nous nos commentaires pour capable dire qui ça nous pense. Merci beaucoup la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.